Bonsoir la famille, avec plaisir nous entrer la chaos pour capable poter baou une nouvelle émission. Très content d'être avec vous, c'est votre chaîne RL Prod 24 heures sur 24, N ap kòmanse avèk yon fè trè biza. Trè trè trè trè biza. Se sa ka rive nan anpil peyi wi men ekoute lè janr de bagay sa yo rive fòk ou pran anpil prekosyon ou menm ki otorite paske se pa toujou evidan pou ap gade kòm si yon jij, yon avoka an plen seyans epi ki rale telefòn li k ap gade pòno. Sa pwouve tou senpleman ke. nan sektè li ap travay la sa pap mache. Sa pwouve tou senpleman ke e kote li a li pa pozitive vreman. Paske euh, je me rapel o parleman ayisyen, gon gwoup depite, pandan gen seyans wi, pou nèg ap tranche sou zafè peyi a, sou zafè pèp la, epi gen ki avèk telefon yo kap gade e sèn pornografik. Donk sa ta vle di tou senpleman ke se jan la yo menm Se yo ap travay pou kapab retarde peyi a. Epi tou, banm di w yon bagay. Konbyen nan moun sa yo ki m ta kapab di pran yon desizyon? Paske mwen menm m konn viv sa byen. M konn ap gade yo epi nèg yo pran plezi lè w wè yo. Ben, sa deranj pa paske ben se Ayiti. Men ekoute, èske w panse an Frans, an plenn seyans, yon avoka, yon jij, yon depite, yon senatè ta kapab rale telefòn li pou l ap gade pòno? M pa konnen, petèt li ka fè sa nan machin li, li ka fè sa kèlke pa, men an plèn seyans de travay, bon, antouka se yon trè movèz nòt. E, ekoute, se yon fan ki ma anvwaye la video e je le vu, m te yon ti jan gen dout pou m te kapab mete li paske nou konnen ke jan de sèn sa yo, se trè difisil a regade e YouTube pap kite l pase. Alò, m pa konnen eske m ap flou video a. Men de tout manyè nap pran chans pou n kapab mete li pou ou pou kapab wè kòman sa ye. Sa ma frape antouka. Men ekoute, ann fè yon ti pase sou kesyon sila. Eske nou konnen manje sa k rele ti pastè? Eee, nèg Site Solèy, menm kote avè m yo konn sa rele ti pastè. Men gen anpil moun ki rele l ti panou. Jounen jodi a la a, ti panou vann 100 goud. E l ap moute toujou. A lepòk nou te konn ap achte ti panou 7 goud, li vin moute 10 goud, li te vin moute a 15 goud. E mesye nou sonje. Dènyeman, sa ka gon on dezan, lè n t ap fè ti pa nou, m p ap lonmen non nèg sa yo non paske depi m site non yo, ebyen yo ka al bat yo. Sa vle di m p ap frajilize yo men ekip la konnen nou te konn chita ansanm fè ti pa nou dizè, onzè di swa men kounye a pou mete de ti pa nou nan chodyè omwen fò w genyen desan goud. Se tris, peyi ap fini. Jounen jodi a ou ta kapab di yon sak siman li a 1000 gou de plis. Donk, malere pap ka fè kay. Malere kapab fè yon ti joupa, li kouvri l la avèk de twa fèy ou byen zèb pou l rete. Sa vle di bagay yo vrèman trist. E pou dosye ti pa nou an, nou kapab gen plis detay sou Obsession Prod ki transfòme an RL News paske ap gen yon dosye spesyal ki ap fèt konsènan ti pastè. ki monte tèt nèg paske tout kote pèp la te kapab fon ti detou pou l te kapab met yon ti kichòy nan vant li, ebyen sa parèt trè difisil. Alò peyi a sèvi ak goud, men jounen jodi a la a, m pa kwè genyen yon bagay ki vann yon goud ankò nan peyi an. Donk, monnen nasyonal la se goud. Men ekoute! ou bezwen pou pi piti 5 goud pou kapab fonksyone. Sa vle di, pa gen anyen ki vann goud ankò. Bwat alimèt vann 5 goud, 10 goud, anpil lòt kote. Sirèt m pa kwè gen sirèt ki vann on pyas ankò. Donk n ava konprann peyi a l ap depafini de jou an jou. Yo te touye Jovenel Moïse, on l'a assassiné, on l'a tué, on l'a humilié. e aprè? Rien ne va plus! Pas de changement! Se pita pi tris! E m panse ke jounen jodi a la a, si Jovenel te la, sa se kesyon wi, se pa ke m ap di bagay la t ap pi bon non, men m ap poze tèt mwen yon kesyon pou m di, ki kote nou t ap ye? Èske nou t ap pi mal? Èske nou t ap pi byen? Fè refleksyon sa nou menm! Edo Zeni a parle concernant ce dossier, paske aujourd'hui c'est le 7 juin. M konnen batay map fè a se pa mwen kap fè yo bal jistis men sa map fè sa map di yo ap reveye paske gon pakèt nèg Jovenel te gentan fè rich legalman e pa rich ilegal e pa vòlè rich legalman. Lè de nèg ki te fè achte pou leta ayisyen. Lè de nèg ki te deja gen ti mwayen men l fè yo vin rich e se te yon kominote nwa e gran nèg boujwa nwa ke Jovenel t ap mete anndan peyi a. Nèg sa yo m mande yo pou yo reveye yo e m mande yo pou yo bay kòb pou yo swa jwenn jistis pou Jovenel oubyen oubyen fè sa y ap fè a. Pase nou pa ka kite nèg ap flannen nan peyi a konsa nèg ki t ap di Jovenel mouri l mouri nèt Nèg ki tap di ke Jovenel dwe mouri, nèg ki tap di ke nou dwe al pran Jovenel lakay li, non tout nèg sa yo dwe al jwenn Jovenel! Pwen final! Pa gen kaka ladan, depi yo al jwenn Jovenel! Men kòm e pa fanmi mwen, se, se konsèy map ba nou. Men se te fanmi m, tonnè boule m, ke m mande Bondye m mouri nou gentan mouri deja. Pa gen leta, pa gen la jistis, pa gen anyen. Aa! M gen ti mwayen nan men mwen, nou ta touye papa m konsa? E kaka, e piyay. Chak semèn m manje yon grenn. Chak semèn. Epi m pa benyen vini non. M pa benyen parèt non. E pa mwen k ap parèt non. Lajan m k ap kale bouda w. Ou fè. Wi. Men m wè mwen yo gon lòt jij yo mete sou dosye Jovenel la. A li pral kouri talè. Li pral kouri nan m ba w 2 mwa pou l di l pa kapab. Yo pa kapab. M ba w 2 mwa pou jij sa a di Ivadwen m pa kapab. Menas li pral mande sesi, li pral mande sela. Yo pral kòmanse rele l la pou yo di w pa wè sa k ap pase nan Sojenè a. Ou pa wè nèg yo, ou pa wè dokiman ki te siyen pa. DGI Morlan ou pa wè Morlan di li pat siyen epi lè nèg yo rale papye a li te siyen ou konn si se pa yon presyon yo bay Morlan hein ou konn si se pa yon presyon yo bay Morlan hein sa son lòt nivo gang ou pa wè ti visye avoka DGI yo ki kanpe tankou figi yo sanble grangou ou pa wè figi yo pa gen bann ti grangou kap diskite pou leta remèt e moun yo afè sojenè pa anvre non pa sojenè non vare ki se pou leta gon pati pou yo gon pati pou leta ti klod joseph m gon bay avè w m gon bay avè w map tou di w li aswè a ou pa kapab ap fè yon bèl etalaj e konsa wap avanse men wap avanse epi. Ou al chita avèk Assad? M pa konprann li. Ou pèdi anpil wi tonton. Ou pèdi anpil wi tonton. Anben nivo a twò wo. Pou m ta ap pale de Jovenel epi Assad te nan te nan bay Jovenel voye Jovenel ale si l pa Jovenel w ap mouri epi kounye a w chita pou w ap esplike Assad kisa. Men jan jovenel mouri an m pi anraje. Men jovenel te twò toleran tou nan sans sa. 3 mwa, 3 mwa w prezidan. 3 mwa w prezidan yon nèg ap soti nan lari pou l di pou ale mesye. A non. Ou pral fè nan leta sa sa lwen. M konnen batay m ap fè a se pa mwen k ap fè yo ba l jistis. Men sa m ap fè, sa m ap di yo ap reveye. Paske gen yon pakèt nèg jovenel te gentan fè rich Legalman. E pa rich ilegal. E pa vòlè. Rich legalman. Dan de nèg ki te fè achte pou leta ayisyen. E de nèg ki te deja gen ti mwayen men l fè yo vin rich. E se te yon kominote nwa, gran nèg boujwa nwa ke Jovenel t ap mete anndan peyi a. Nèg sa yo m mande yo pou yo reveye yo e m mande yo pou yo bay kòb Pou yo swa jwenn jistis pou Jovenel ou byen fè sa yap fè a. Pase nou pa ka kite nèg ap flannen nan peyi a konsa. Nèg ki tap di Jovenel mouri, mouri nèt. Nèg ki tap di ke Jovenel dwe mouri. Nèg ki tap di ke nou dwe al pran Jovenel lakay li. Non tout nèg sa yo dwe al jwenn Jovenel. Pwen final. Pa gen kaka ladan. Depi yo al jwenn Jovenel. Men kòm e pa fanmi mwen se konsèy map ban nou. Men se te fanmi m. Tonnè boule m ke m mande Bondye mouri nou gentan mouri deja. Pa gen leta, pa gen la jistis, pa gen anyen. Aa! M gen ti mwayen nan men mwen, nou ta touye papa m konsa? E kaka, e piyay. Chak semèn m manje yon grenn. Chak semèn. E pi m pa benyen vini non. M pa benyen parèt non. E pa mwen k ap parèt non. Lajan m k ap kale bouda w. Ou fè. Wi. Men m wè mwen yo gon lòt jij yo mete sou dosye Jovenel la. A li pral kouri talè. Li pral kouri nan m ba w 2 mwa pou l di l pa kapab. Yo pa kapab. M ba w 2 mwa pou jij sa a di Yvadwen m pa kapab. Menas, li pral mande sesi, li pral mande sela. Yo pral kòmanse rele l la pou yo di w pa wè sa k ap pase nan Sogener a. Ou pa wè nèg yo, ou pa wè dokiman ki te siyen pa. DGI Morlan ou pa wè Morlan di li pat siyen epi lè nèg yo rale papye a li te siyen ou konn si se pa yon presyon yo bay Morlan hein ou konn si se pa yon presyon yo bay Morlan hein sa son lòt nivo gang ou pa wè ti visye avoka DGI yo ki kanpe tankou figi yo sanble grangou ou pa wè figi yo pare bann ti grangou kap diskite pou leta remèt E moun yo afè sojenè. Pa anvwe non, pa sojenè non. Vare. Vare. Ki se pou leta, gon pati pou yo, gon pati pou leta. Ti Claude Joseph, m gon bay avè w wi. M gon bay avè w, m ap tou di w li aswè a. Ou pa kapab ap fè yon bèl etalaj e konsa w ap avanse. Men w ap avanse. E pi. Ou al chita avèk Assad? M pa konprann li. Ou pèdi anpil wi tonton. Ou pèdi anpil wi tonton. Anben nivo a twò wo. Pou m ta ap pale de Jovenel epi Assad te nan te nan bay Jovenel voye Jovenel ale si l pa Jovenel w ap mouri epi kounye a w chita pou w ap esplike Assad kisa. Moun nan fè yon pòs li di yon polisye udmo ki nan ventyèm pwomosyon mouri epi yon polisye vennsizyèm sòti blese nan kad yon ensidan ki rive nan Kwadèboukè kote bandi 400 mawozo yo, yo menm yo pase alaksyon. E gen yon lojik moun nan denonse ki di ke ben anpil moun kontinye ap kore bandi diskite pou yo epi yo menm y ap mete dlo nan je anpil moun nan popilasyon an. La moun sa te vle parle directement ak moun kap defann dwa moun yo. Hier le commissaire du gouvernement ki li menm te patisipe nan manifestasyon moun Miragwàn yo li di ke pi fò òganism kap defann dwa moun nan peyi Dayiti se pòt pawòl gang yo ye. E m pa anvi fè kòmantè toujou paske se jan de choz la jan de dosye sa yo. yo parèt trè brilan. Eske òganism k ap defann dwa moun yo, yo gen bandi pa yo? Eske se bandi yo ye tou? Eske lè yon bagay rive yon sitwayen pezib dan lasosyete, yo pa denonse sa? Se lè yo atake yon bandi bètman yo denonse sa? Men se otan de refleksyon yon nèg kapab fè e petèt ou kapab jwenn ase de dosye pou kapab poste yon kòmantè anba. emisyon sila. Maintenant on va passer à ce témoignage. Témoignage d'un jeune de 13 ans arrêté par la police bien sur men gon bagay pou nou konprann wi se ke le type qui a interviewé cet enfant là fòk nou fè très attention wi pou nou pa di li sanble ak vwa kòlèg sof ke Vwa kòlèg plis tranble men aparaman gon peti similitid vokal antro 2 moun sa yo. Yo poze ti jèn nan kestyon, alò m pa konnen si son montaj men ekoute si se vre ben se triste paske m toujou di nèg yo ekoute mesye evite pou ti moun yo rantre nan gang paske lè w pran ti jèn ki gen 10 an 11 an 12 an ou pran l ou foure l nan gang li kòmanse ap manyen zam Li ap fè antèn. Ki avni l mesye? Ki avni l? Paske banm di nou bagay. Nou menm ki nan gang nan jounen jodi a, menm lè nou gen kòb se vre, paske nou gen lajan kidnaping, nou gen lajan sal nan men nou, men vous etes tous des écrasés de la société. Pa egzanp lè ou pran nèg tankou Barbecue, on operasyon ap fèt, operasyon an echwe, li menm panse li pat gen lòt rekou, ke defann tèt li. Sa se mal tounen, òganism kap defann dwa moun pran abò yo, ebyen enstitisyon lapolis la pran sanksyon, e vwala sa ki ba nou Barbecue jounen jodi a. Se pou m di nou ke, ebyen ti jèn yo kap vini yo, yo menm, paske ke lon vèy ou non, Barbecue pap janm santi l alèz jounen jodi a la. Men ekoute, eske kèlke pa, li pa yon ekraze de la sosyete? On la anvwaye o bagne, on la imilye. Paske si n pat jwenn sa, petèt li te ka pat vin gwo bandi notwa jounen jodi a la. Eske nou konprann? Donk brèf, se pa pou defann pèsòn non, men se pou m moutre nou yon seri de reyalite. Donk timoun yo fò n pwoteje yo mesye. Lè nou wè nou nan gang, nou wè timoun nan se lekòl li prale, pito nou ede l pou l al lekòl paske demen si Dye ve, nou pa ta renmen gen lòt Izo. Gen lòt ti lapli, gen lòt barbecue. Men nou ta renmen gen yon sosyete pli jis, pli ekitab. Paske toutotan ap gen yon lòt ti izo, yon lòt ti krisla, yon lòt ti lanmò sanjou, yon lòt menm bagay sa yo, ebyen n ap toujou rete nan menm sa nou ye a, ap toujou gen kidnaping e veritab viktim yo se pral toujou malere. Ann tande ti jèn nan k ap pale. Li di m konn al fouye moun lavil, m di si m gen zam e ou m tap gentan bay tap fiziye avèl deja, la lal di manman m sa, kounya la manman pat menm tou sove. Gwo dam bò lakay la ki tap fè maji dèyè m, li rayi m. Li pa gen pitit li menm? Li gen pitit wi. E poukisa l rayi m? Poutèt li gen yon kòb lakay li, li pèdi pitit li pran l ankò. Cornabou a. Tankou yo fon wout nou yo met siman yo fè yo moute blòk nèg tiwa yo fè avèk sak yo met sab yo mete siman yo fè blòk epi len ap tire sou lòt epi nèg yo gon kote yo rele nan bannann nèg yo ap fè fas kare tankou lè kanpe de de konsa depi yap tire a lòt men nèg moun depopa epo e nan avou kanpe dèyè avre. An depopa. Depi ou pa gen po ou pa gen dyab. Ide a gou kanpe men nèg ki gen po yo antre nan waf la yal fè fas kare. Pa gen youn ki mouri. Yo pa fatig. Izo konn nan bagay sa a. Di lè cha a. Lè cha a bay bouda l nan kat la. Izo ale. Cha a lapolis la. Magalie. Tankou timoun ki konn kite kay paran yo, desann anba a. Kèt, E vre gen lòt timoun ki kite kay paran yo? Tifi. Manti. Bon, tifi yo konn ap rele paran yo, jwenn ti paran yo, yo kidnape yo pou n te ka pran kòb. Pou nèg yo te ka fè kòb. Ti jèn parèy mwen ki renmen avè yo yap di yo kidnape yo pou paran yo voye kòb. Lè paran yo voye kòb yo ale yo retounen ankò. Ti fi yo. Woy! Menm laj avè w? Wi. Gen ki gen 17 an, 16 an, 15 an, 18 an. Yo pa janm al yo pa yo pa sa yo di w de lekòl eske nan ki zòn nan konsa yo sòti? Yo konn sot yo konn sot kafou, petyonvil, dèlma. Hum. Ok. Donk ou menm pa w panse fè? Fè mat. Fè mat. A ki laj ou kòmanse ap kenbe zanmi? A 7, a 15 an. Ane pase, 2000, 2020, 21. A 15 an? E lè sa ou te sove la kay ou, ou te desann nan vilaj la? Èske ou jwenn timoun ki nan menm tranch daj avè w? Wi. Gen pi piti toujou ki nan 10 an. Lapolis byen jwe paske la dènyè fwa te gen yon foto ti jèn nou te pran, nou te lage l tou tou nu. Sa vle di nou pat flou vizaj li. E nou konnen e ti moun yo, yo kouvri pa yon seri de lwa. Lè w arete yon ti moun, ben se pa evidan pou kite vizaj li pou tout moun wè l. Donk. Sèt fwa si se byen fe. Donk na va konprann ke bagay yo grav, trè trè grav nan peyi an. E m swete ke pou chak grenn moun kapab pran konsyans pou di ekoute ben sa pa kapab ale konsa. Nou pral fini avèk Repiblik Dominikèn paske ya un fan ki ma anvwaye un pti komantè me dizan ben Repiblik Dominikèn pa diferan non de Ayiti. Wè, paske gon seri de apwòch m fè, li di ben ekoute RL Prod lwen de la, paske mwa jèm tantandr, men ekoute apwòch sa yo m pa kwè yo de miz, paske chak jou gen fanm, bon dayè gen plis fanm k ap mouri an Repiblik Dominikèn ke fanm k ap tonbe nan peyi Dayiti, wè pa konprann, sa vle di chak jou gen moun ki tonbe, donk yo gon jan yo jere kestyon an, ou wè bagay la pa twò parèt, se menm jan avèk Lèzetazini, peyi ki gen. M ta kapab di youn nan peyi ki gen plis ensekirite se Lèzetazini. Men ekoute, yo fon jan kanmenm pou kapab jere sa. Ebyen se menm jan avèk Repiblik Dominikèn. Konprone byen. Donk, na rann nou kont ke bagay yo vrèman, vrèman grav.